Se yon jou avan asasen yo deside pou se asasine yo asasine Jovenel Moïse. Pa bliye. se yon jou aprè ke Ariel Henry fin dezinye kòm premye minis. Kesyon pou n poze, poukisa plan an se te pwobableman se te kidnape l, epi lè Ariel fin premye minis plan an chanje an asasina? Sa l enpòtan pou tout moun k ap tande. E, sa ki vin fè sans a kesyon sa a, poukisa Ariel pale omwen 2 fwa avèk Badio Jou menm Prezidan Jovenel Moïse asasine, e Badio te nan perimèt sa a. Twazyèm bagay e dènye bagay, poukisa Badio vizite Ariel Henry plizyè fwa apre asasina a, malgre Badio te genyen yon manda lapolis? ki te desène kont li. Mwen kwè ke nan atik la tou, gen anpil lòt aspè nou dwe mete aksan sou yo, patikilyèman moman yo deside pase de kidnaping a asasina. N ap raple, direktè egzekitif rnddh la te pale de sa deja. Enben, de gwo sòm lajan sa l te di, lè Martine Moïse te antre nan peyi a e aprè asasina l te ale sou sèn de krim nan avèk minis jistis la, li te pran lajan. M kwè w te tande akizasyon sa yo tou. E Renald Luberice li menm te di ke Jovenel Moïse te gen yon plan pou te fè yon bank. Mwen vle di sa pou oditè ak oditris radyo Kiskeya k ap tande nou la. Nan atik la li di ke anketè ayisyen yo ak anketè ameriken yo, yo ekate kesyon dwòg nan nan alegasyon ki fèt yo, sa yo di yo ekate kesyon sa a, yo ekate kesyon sa a nan e atik la di l klè. Dezyèmman, mwen menm mwen pa vle krache sou travay rnddh ap fè, paske rnddh se sèl òganizasyon dwa moun ki fè de ankèt pou prezidan Jovenel Moïse la pou mwen menm ki trè chè avèk li. Men, mwen pa dakò avèk lòt fòm dasasina k ap fèt la, apre yo fin asasine prezidan Jovenel Moïse fizikman, men jodi a, yo vle asasine memwa l. Mwen panse ke, mwen pa di se egzakteman sa atik sa a fè, men mwen kwè ke tout moun ki gen bon sans, dakò avèk mwen ke pa gen okenn kote kòb sa ta ye nan peyi a pou pa santi kòb sa. Si l ta nan zòn Petyonvil la, se la bandi yo, asasen yo, yo te kouri ki ale. Se swa yo ta fout pou yo mete l, oubyen yo pèp la pran l nan men yo lè y ap arete yo. Men, ou ta gen 40 milyon dola nan Petyonvil la, pa gen, tout moun ap pran l. Ki koz ou kòm ou ka kache yon kòb konsa? Èske w konprann? Donk, se pou m di w ke mwen rejte tèz sa a revè de men e mwen ankouraje lajistis kontinye travay pou fè limyè sou sa. Genyen de jiridiksyon, mwen konnen lajistis ayisyèn ap travay, mwen konnen lajistis amerikèn ap travay. Donk nou bezwen rezilta e lajistis sou kesyon sa pou nou fè pou nou genyen pou nou konn kisa k pase efektivman. E bank Luberice te pale prezidan ta pral fè a? Je te pas vreman dans le secret de Dieu. M pa konnen yon prezidan ta pral fè bank. Eske te gen yon pwojè bank? E si gen yon pwojè bank, ki rapò ta genyen avèk lajan yo wè ki eske bon nan la lwa pou yo kreye bank eske ou ka kreye yon bank konsa epi ou pran yon valè kòb ou mete ladanl fòw antre ladan yon sistèm kanmèm eske ou konprann donk mwen mwen vle evite amalgam sa yo mwen vle kwè ke prezidan Jovenel Moïse ap jwenn jistis mwen konnen efektivman ankèt la antrave avèk prezans Ariel Henry nan primati paskel se yon sispè kle nan asasina Prezidan Jovenel Moïse la, li enpòtan pou l reponn kesyon jistis, se poutèt sa ou wè li atache l avèk pouvwa a. Li pa vle negosye avèk fòs viv nasyon an, tankou moun Montana yo, tankou lòt òganizasyon politik yo, li sèlman kontante l pou l pase moun sa yo an derizyon. Li vle kenbe pouvwa a pou li sèlman. Li pa vle okenn lòt antite egziste paske l konnen li genyen pou l reponn kesyon lajistis. Ansyen Premye. N ap pale de kesyon sanksyon. Tout sa k ap rive la anndan peyi a, kesyon gangsterizasyon peyi a, li pa t ap rive fèt san konplisite. otorite etatik yo, san konplisite aktè yo nan chèn penal la, patikilyèman lajistis la. Nou menm nan rnddh, sa n ap obsève k ap pase nan pakè Pòtoprens, nan Kwadèboukè, enben, se de bagay ke nou pa janm wè, kote ke bandi yo, yo pa gen prizon pou yo, e kidnapè yo pa gen prizon pou yo, aktè yo, paketye yo, depi yo antre nan prizon, yo pran lajan nan men yo, yo libere yo. N ap raple, nan dat 10 jen 2022, lè gang nan Vilaj de Dye al atake palèdjistis, yo te di, nou atake palèdjistis se paske lè se bandi pa nou ki nan prizon, n ap pale bandi Vilaj de Dye, se deklarasyon sa yo te fè, lè se bandi pa nou ki nan prizon nou peye yo pa libere yo, men lè se G9, yo libere yo byen vit. Men pa gen anyen k fèt e se sa l ye vre. Ki konsekans sanksyon yo yon fason dirab pou imaj peyi a ak sa yo enplike kòm responsablite pou otorite, enstitisyon ayisyèn yo, lè pi gwo reprezantan elit peyi a ki anba akizasyon grav sa yo. Ki sa lajistis ayisyèn dwe fè nan ka sa a? Lè minis jistis ai a fè deklarasyon pou l di pakè a Pòtoprens pral louvri yon ankèt sou moun yo sanksyone yo enben son pòt wi ke minis lan louvri pou moun sa yo nan pakè a jan yo kowonpi pifò ladan yo pou yal asele moun yo pou yo fè lajan avèk yo si minis lan te di li pral fè veting de pakè a li pral louvri yon ankèt sou konpòtman moun yo bon tèlman gen skandal tou o nivo pakè a nan tèt pakè a pou tèt pakè a minis lan pat menm bezwen louvri yon ankèt paske yo gen de dosye yo gen plent E si yo te respekte popilasyon an, si yo tap fè travay yo, si yo tap travay nan enterè popilasyon an, yo tap chanje moun yo pou yo mete moun ki la, ki aplike sa lalwa di, men moun ki pa nan konivans avèk bandi. Donk jodi an, moun sa yo pa kapab angaje okin pouswit kont moun paske moun sa yo, yo kowonpi. Epi, si nap pale de sanksyon pandan yap pale sanksyon epi se menm gouvènman sa ki alimante bandi yo nan peryòd koup di mond lan yo ap ba yo kòb avèk televizyon ou gen CAS la kès asistans sosyal se pou je nèf e alye li la e gen de moun ki trè pwisan nan biwo premye minis lan ki trè pwisan enben ki kontinye ap itilize kap pran lajan trezò piblik la nan alimante bandi. Men se moun sa yo pou sosyete a sanksyone. Se moun sa yo pou lajistis angaje pouswit kont yo. Men pou lajistis angaje pouswit kont yo, nou menm nan rnddh nou mande pou gen yon vetting ki fèt nan pakè kwadèboukè avèk jiridisyon pòtoprens la pase sa kap pase la li inakseptab, li revoltan. Nou pa kapab, nou pa kapab ankò. Li pa nòmal pou gang yo osi pwisan konsa, pou tout vyòl sa yo, pou viktim yo epi epi moun yo pa ka menm pote plent. Genyen pou pi piti nou akonpaye viktim nan atak, masak ki fèt nan katye defavorize yo, gen 13 plent ki pote deja. La a nan jiridiksyon Pòtoprens, pa gen okenn pouswit ki angaje. Anyen! Bandi yo, yo fè sa yo vle, paske otorite yo nan tèt pakè yo, yo nan konivans avèk bandi. Y ap manje lajan kidnaping, y ap manje lajan bandi. E se sa k fè bandi yo pwisan konsa. Natirèlman, sa pa vle di ke nou pa gen de fanm avèk gason ki onèt nan lajistis la. Gen ki fè prèv yo. Sa ki la a ki nan tèt jiridiksyon sa yo, 2 jiridiksyon sa yo, pa gen anyen ke w kapab fè avèk yo. E si kounyela a, swadizan ke yo ta di yo pral louvri ankèt kont moun ke yo sanksyone avèk moun sa yo, san w pa retire yo, san pa gen yon vetting ki fèt, enben, Se mande w mande moun sa yo pou y al asele moun sa yo, pou y al fè presyon sou moun yo pou ba yo lajan. Paske sa k gen la a nan jiridiksyon Pòtoprens lan e avèk Kwadèboukè a, ou pa ka fè anyen la la a avèk yo. Natirèlman, se pa di m di tout moun yo, yo pa bon non. Men, fòk gen yon vetin ki fèt pou sa ki bon yo, pou mete yo nan yon anviwònman pou yo kapab travay yo nan aplike lalwa, nan pwoteje sosyete a kont ensekirite, kont delenkans, kont zak banditis. Direktè Egzekitif rnddh la Mesye Pierre Esperance toujou nan mikwo Vladimir Maurice Ridore li di soti novanm 2018 pou rive jounen jodi a rnddh resanse 19 masak ak atak gang ame yo fè nan katye popilè yo alòske gang kriminèl yo kontinye ap sikile lib e libè anba je tout moun ki ap dirije peyi a. Defansè dwa moun nan. di nan majorite atak yo bandi yo yo jwenn apui de polisye nan divès inite nan pnh Nò ki fè kouvèti pou yo pandan yap fè seri atak sa yo, yo itilize tou de anjen lou ki pou leta e de blende lapolis pou komèt krim sa yo. Direktè egzekitif rnddh nan pa kache janl endinye daprèzavwa lajistis ayisyèn nan reprezante youn nan prensipal poto mitan ki kenbe enpinite ak koripsyon nan peyi a. N ap tande yon lòt fwa ankò direktè egzekitif rnddh la Mesye Pierre Espérance nan mikwo Vladimir Maurice Ridoé. Toudabò, fòk nou rekonèt ke lajistis ayisyèn nan jwe yon wòl ekstrèmman enpòtan nan kenbe enpinite avèk koripsyon nan peyi a. Lajistis la pa janm mete l bò kote popilasyon an e Aktè yo nan chèn penal la, an jeneral, yo toujou gon motivasyon ekonomik, politik ki gide yo nan desizyon ke yap pran. Se pa.